Bon nouvèl, peyi Salvadò gentan prepare sòlda l pou l voye nan peyi Dayiti pou vin ede lapolis rezoud pwoblèm ensekirite a. Deklarasyon sa a vis prezidan Salvadò a ki se Felix fè nan medya dominiken Diarorible e l fè konnen tou yon akò deja siyen ant premye minis Ariel Henry ansanm avèk prezidan Nayib Bukele nan jou k ap vini yo la a Salvador ap vin louvri yon biwo nan peyi dayiti. Si chen rakontew rèv li franchman ou pap mache nan nwit. Medam matmwazèl e mesye aprè prezidan Aristide fin souke la repiblik, Rosemond Jean pran la près e reponn li. Li deklare premye kidnapin ki fèt nan peyi dayiti se pwòch Jean Bertrand Aristide ki fèl. Kay kote ansyen prezidan rete se vòlèl vòlèl li pa pou li. Lajan timoun lafanmi se lavi, lajan koperativ li fè chimen kwochi ak tout. Si lajistis tap fè travay li, premye chèf deta ki tap anba kòd pou zak malonnèt avan tout lòt yo, se tap Aristid. Si se mwen menm kap diw ou ka pa kwè, men san filtè frèzesè byeneme Rosemon Jean Kase met nan bòl ansyen prezidan. Rale chèz ou chita fouco zanmi enfo pam rantre lakay ou se yon plezi se tout detay sa yo ak anpil lòt ankò nou pote pou ou bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòmew mèsi pou fidelitew ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fèk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pouw pa rate okenn videyo zanmi paw Fouco. Nou te gen chans presante ou yon ti kont maten an, kont sa ki se te, Papa m gen yon pye bwa tout fèy li se lapawòl mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se liv ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen dlo poul mouri santi dlo poul mouri santi pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil. Lespwa fè viv! Depi divès jou frè se sè byen eme, peyi Salvadò pa sispann di li prè poul ede Ayiti konbat ensekirite pwiske pandan dènye moman yo la frè se sè byen eme, gouvènman peyi sila te lanse yon oultimatòm e plis pase 40 mil gason anba kòd san konte sak tonbe yon gang ki te gen plis pase 70 mil manb ki tap terorize popilasyon an e aktyèlman selon deklarasyon Vis prezidan peyi Salvador ebyen yo se youn nan peyi ki pi safe nan amerik la. Ebyen medam matmwazèl e mesye vis prezidan Salvador la ki se Felix Ulloa anonse ouvèti pwochen biwo l an Ayiti nan misyon pou ede otorite yo konbat vyolans gang yo. Dosye Ayiti ki te fè pati de premye paj diskisyon nan 28 tièm somè Ibero amerikèn ki te fèt an Repiblik Dominikèn soti 23 pou rive 25 mas la. Ebyen frè e sè byeneme nan lokazyon sa, vis prezidan Salvadò la ki se Felix Ulloa, youn nan dirijan ki te abòde kesyon Ayiti ak ensekirite kap fè raj la, enfòme yon akò gentan konkli ant prezidan Nayib Bukele ansanm avèk premye minis Ariel Henry. Akò sa yo jwenn li nan lide pou mete yon biwo pou Salvador nan peyi Dayiti, paske moman rive pou ke nou aji. Te gen anpil diskou ak anpil rezolisyon sou ka Ayiti a nan somè a frè e sè byeneme. Fòk nou ale sou teren an e Salvador li menm li deja prè, sòlda l deja prè pou ke yo akonpli yon misyon dan limedya an Ayiti. Ebyen frè e sè byeneme aplò diplomatik sa a ki siye ant premye minis Ariel Henry ansanm avèk prezidan Bukele, deklarasyon sa se vis prezidan Salvadò a ki fè l nan medya dominiken Diaro Ribre. Men jiska kounya fòk mwen di w gouvèneman ayisyen an poko fè okenn kominikasyon ofisyèl sou dosye sa. Yon lòt kote Félix soulinye efò remakab peyi l ap fè pou kapab konbat vyolans gang yo ki lakòz anpil ka omisid fèt chak jou. Ebyen frè e sè byeneme pou kounye a, selon deklarasyon vis prezidan an, peyi l la se li k pi si nan emisfè oksidantal la. Donk yo vrèman satisfè pa kanpay anti gang depi plizyè mwa gouvèneman an etabli e li menm li se yon manb nan gouvèneman an. Chay sot sou tèt, li tonbe sou zepòl. Genyen Rosemond Jean ki debake nan laprès, n ap di Rosemond Jean bonjou, jounen jodi a ki prensipal objektif ou ki fè ke ou prezante devan laprès, pale ansanm avèk popilasyon ayisyèn nan. Maten an, laprès pale, près ekri, près televize ki la pou ede nou mennen yon ankèt. Men ede nou mennen yon ankèt. Ankèt se, ankèt la se sou kisa silvouplè? Ban nou plis detay sou dosye a. Pou n konnen èske efektivman. Èske Ariel Henry, èske l medsen vrèman? Sa k pase? Gen yon move kout sizo ki fèt? Yon move operasyon? Poukwa M konnen l son nerochirurgien hein sak pase eske gon tèt li fann li paka fèmen l di nou plis. Paske yon nèg ki medsen gon minimum. Eh wi. Yon nèg ki di l fè syans medikal ki medsen de fòmasyon ki doktè ki konn sak rele moun swanye moun eske efektivman mesye Ariel Henry medsen pa rapò a sa kap pase anndan peyi a la. Bon sa vrèman etone m wi. Paske, kòman w te ka konprann, pou nan yon peyi, s on medsen ki alatèt, epi lopital jeneral pa fonksyone depi divès mwa, tandiske gen moun ki pa gen gwo sòm lajan pou ke yo ale nan lopital prive. M kapab di son pakèt moun san fwa ni lwa san kè. Men di nou non Rose Molière, ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide fon soti. Li fè konnen kidnapin, ensekirite ke n ap viv jounen jodi a, se akoz koudeta 2004 la. Ki, kòm etan done nou konnen w son ansyen moun, Kisa w ka di nou de dosye sa? Kisa w chonje? Pale ansanm avèk popilasyon an. Maten an, m vin rann, m vin konprann yon bagay. Kanpay k ap fèt kont lajistis lan, li bay opòtinite avèk yon ansanm de tiran, apre tout zak yo fin fè pou yo tounen awogan. Sa k ta di, Jean Bertrand Aristide t ap parèt jodi a avèk osi dawogans San hont, san pid, m gen presyon. Talè talè talè talè talè pa ale vit konsa poukisa w di ansyen prezidan san wont san pidè sak pase menm mete nou sou tè paske jiskaprezan nou poko konprann sa w vle di di nou plis m pa konprann anyen. Granmoun lontan konn di, wè lè w benyen dri, lè w pa vle pran sant kò ou benyen dri. Sak pase menm poukisa w di l pa benyen an. Aristide pa janm benyen. E se sak fè w wè lè sant kò l rive nan tounen l ou wè li gen mòd de jagon sa l vin ap pale. Eske w vle di se chak sen silvès prezidan an pale eehh m te konn yon mesye k benyen chake nan men m pa t konn m pa konn si se ansyen prezidan Pase se chak lè fèt e sen m konn mesye sa konn benyen nan zòn andeyò lakay. Men m pa kwè la nan taba ta gen youn. Poukisa w di prezidan se chak lè sòt kò l frape anba nen l epi l benyen an men. Ki pwoblèm ou gen ansanm avè ansyen prezidan? On nèg tulututu konsa, anpil jagon, anpil Expression pil parabole. Di nou plis. Men kot Jean Bertrand Aristide mennen nou pa rapò a enpinite. Aristide vin chita taba la. Premyeman m vle nou konnen. Di nou, di nou, pale avè nou. Kay Aristide abite taba a. Se vòlè l vòlè. Hey! Kay ansyen prezidan. Hey! Ou serye? Koman ka ansyen prezidan se vol, koman l vol, nan men kiyès li vole l? Sa k pase menm? Poukisa mèt li pa janm reklame l? Pale avè nou. Jean Bertrand Aristide se vòlè l vòlè kay kote w wè l rete a. E se Jean Bertrand Aristide ki kòmanse nan vòlè kay ki lage tout moun jodi a, yon pakèt jenn gason jenn fanm nan vòlè kay paske yo di vòlè kay pa krim, pa abi. Rete, rete, rete. Men nan men kiyès li te vòlè kay la silvouplè? J'aimerais savoir moi aussi. Si se vre. Alòske, konstitisyon an di, la pwopriyete prive est garantie par la loi. Ki konstitisyon? Konstitisyon an kite m di w byen, ou konn wè gon seri de fanmi fòk ou marye vyèj. Ok? Si w pa vyèj ebyen y ap voye w tounen. Lè w fin marye a nèg la, yo achte yon gwo pen bwat ansanm avèk yon ti kola. Yo bay nèg la nan aswè. Si nèg la rive l jwenn yon vyèj ebyen gon fason l ap voye pen avè ti kola. Sa vle di l ap just debouche ti tèt la yon ti gout epi l bouche l li voye l bay. Granmoun yo ap gentan konprann tout bagay. Men, si ke lè yo debouche kola a, l al goute fi a frèzesè byeneme bay la pa ti grrrp se tèt kabann nan l genbe. Ebyen, l ap kite yon ti tching nan kò la epi l ap manje tout anndan pen an, l ap kite po pen an l ap voye l ale. Ebyen konstitisyon 1987 la frè e sè m vle klè ansanm avè w, nèg yo fin fè konstitisyon an pou yo asire yo ke konstitisyon an, ou wè sa m di w la, li la, y ap fè sanblan, yo fè bagay la pa dèyè, èske w konprann? Pou kenbe vijinite konstitisyon an, y ap pale de li tout lasentjounen, yo fè l pa dèyè men l pa egziste vre. Èske ou konprann? Sa vle di depi lè konstitisyon an fèt, a gentan pèdi dan la nati. Li pèdi fil dèyè l deja. Èske ou konprann? Donk kounye a la, nan foure, nan fè konkou yo senk sis ap plede pase pou rantre nan dengwenn konstitisyon an epi devan vin pete, epi tou defonse l. Se kon. Ala traka papa! Di nou plis sou dosye kay la. Kòman jodi a pou Jean Bertrand Aristide ka mennen nou la a? Sak pase? Eksplike nou kounya. Lè w di l mennen nou la. Menm jan yè, li tap di nou se phtk. Nou konnen phtk vre. Son dal kriminèl. E 31 menm ten yo ye. Kabrit tomazo. Men, kounya ou menm ban nou limyè sou do sou sa ke ou deklare a. Epi pou Jean Bertrand Aristide jwenn moun chita anfas li ap aplodi l. Se pa penitansye l ye. Se bon kote li kondane pou crime de haute trahison. Jodi a timoun, manman, papa pitit ap kouri moute anwo, kouri desann, kouri pasi pala pa rapò a ak zak Aristide te poze. Tankou. Tankou ki zak? Tankou ki zak? Ki zak? Èske se paske l ta vòlè kay la, sa sèlman? Ou di haute trahison, ban nou ti limyè. Kraze lame, kreye lame danfè, lame ti kouto, lame bagdad. Dayè premye esperyans touye polisye, se Aristide ki vini avè l. Li fin touye Christine, li pran non l bay pitit li. Jodi a men nan sa nou ye. Enpinite a tèlman ale lwen. Nèg ki vin ri ki vin la vin kwè enben si Aristide ap fonksyone an dinozò taba poukisa li menm tou yo pa fonksyone se sak mete Ariel nan sa nou ye la ki fè pa gen okenn pa gen okenn pa gen okenn tras pa gen okenn egzanp ki trase kòman jodi a Aristide kab di kapab kanpe piblikman li asime sa kap fèt nan peyi a la li di w se rezilta 2004. M te twouve sa stipid tou wi. Mwen trouve sa trè stipid. Kounya se pa nan kesyon de rezilta tèl bagay se sitiyasyon an konplike an nou wè kòman n kapab soti ladan. Tèt chaj. Alòske tout moun konnen ki sa k t ap pase an 2004. Sa k t ap pase. Kòm etan done ou te la anvan nou, 2004 m potko menm gen laj. Si m manje anpil nan lajounen m ka menm pipi nan kabann. Si granmoun pa leve m pipi m potko gen bon lespri. Eksplike nou kisa k te pase 2004. Nou ta renmen konnen. Ki sa k abouti a 2004. Se enpinite, se asasina, se kidnapin. Te gentan gen kidnapin? M te konnen te gen zenglendo, te gen rat pa kaka. Men kidnapin sa la lontan. Pale nou de kidnapin nan. Ban nou limyè. Premye moun ki envante ki vini avèk kesyon kidnapin nan. Ki kidnape kiyès sa devan legliz Sentane. Se te ekip Jean Bertrand Aristide. Ki vini avèk kesyon kidnapin nan. Heeyy! Bib la tèt anba! Humm m ka kite jounal la m ale. Premye kidnapin wi epi prezidan di se ebyen se rezilta 2004 la ki fè yo ap kidnape nou a vre di li te la avan ah bon se moun ki konn jan kara konte w si jan wonfle. Jodi a li tèlman santi li konfòtab e yon pil moun tèt vid, konsyans vid kanpe devan n ap aplodi l di si san yo se san Aristide. Lè san w se san Aristide se san bèt ou gen. Hey! Non il faut pas ainsi là. Lè san w se san Aristide men qu'est-ce que ça veut dire? Sa vle di lè Petit Lavalas non non non non faut pas ainsi Rosemond faut pas ainsi hein. Kòman lè san w se san Aristide san Sa vle di dènyeman la a jounalis la ki t ap pale ansanm avèk politisyen nan sant lan lè l te di l se lavalas la sa vle di se san bèt li genyen Ala traka pou lame kayite papa E sa k fè l te di sa k te ULCC Son seri de moun ki pa pè pou yo di w m manje moun, m rache moun, m dekòtike moun. Kisa? San bèt wi. Sa vle di yo aji pa ensten. E pa mwen non k di. Pa gen san moun. E se sa k fè w pap pran konsyans ke se Jean Bertrand Aristide ki mennen w la a. Pa gen nou youn nan nou ki janm poze Jean Bertrand Aristide kesyon. Li vin nan yon kanpay, li di manman pitit ki gen 10 goud, manje 5 goud, met 5 goud nan koperativ. Kot lajan sa vre? Kòm etan don nou te la nan epòk la. Sak pase? Kisa w konnen de dosye lajan sa? Ban nou ti limyè nou pase. Pyès moun pa pral poze prezidan kesyon de lajan, yo renmen lavi yo, se toujou konsa m tande l. Ban nou ti limyè, sa k pase de dosye lajan sa a? Li ouvri yon selil anndan Fondasyon Aristide. Li fè tout gwo koperativ al anrejistre. Leta pwodui yon rapò kote Aristide detounen 1 milya 800 milyon dola, 800 milyon de goud, nan kès koperativ yo. A bon? Kote rapò sa gason? Leta valel aprè? An nou peyi mesye nou men hey enben sim byen konprann la ke moun ki pa peche ap fè premye kout wòch la kiyès ki pa responsab nan sa peyi dayiti ap konnen pandan dènye moman yo la ala traka pou lave kay tè. M sezi. Kounye a la, apre enstalasyon an, sa k pase? Lè Aristide fin prete sèman l te gen 25 goud nan pòch li. Sa vle di sèl sa l te gen pou tout lavi l. Ha ha! Oh! Ou wè lapolitik, frères et sœurs bien-aimés. Lapolitik s on boule sur nan peyi Dayiti. Dòmi pòv leve rich. Sa pa menm gen kesyon ansanm avèk bòlèt. Sa se Ayiti, la politik an Ayiti ok. Sa pi sur ke bòlèt. Donk e sak fèm di w yon boul sur men ki pa bòlèt hein. Se dòmi pòv epi voup ou leve rich se konsa bagay la ye. Pa gen bòlèt la fò w rete pou w ap fè kalkil pou w ap di kèt ebyen èske se grenn mwen k voye la èske son bon rèv etc men Politik la son boul sur frères et sœurs bien aimé pase son nonm lèl pral envesti se kèt yap fè pou met kostim sou li epi ojoudwi regard waw ki kotel te travay bon je ne sais pas ki kotel te kòmanse bon ann kite sa la donk frères et sœurs bien aimé politik la son boul ki trè trè sur nan peyi dayiti Kontinye mete pou nou. Aristide pa ret fon manda epi pou yon rapò, yon rapò finans, komisyon finans kont la koripsyon pwodwi yon rapò Aristide kite kès leta, li pran nan kès leta 800 milyon dola ameriken. Ay favèy, kòman yo fè pran. Politisyen lakay se grenn gade pa dèyè. Kisa 800 millions dola prezidan titid wi. Bon jan lap pale avèk konviksyon avèk nanm petro caraïbe. Ensi va la repiblik. Ann avanse. Kòman pou gen enstitisyon? Kòman pou gen lekòl? Kòman pou timoun ki te dwe al lekòl jwenn lekòl lè Aristide te vin toutouni vòlè prè de 800 milyon dola nan kès li kraze Teleko, yo vann Teleko, yo vann ona, yo vann Aseri Dayiti, yo vann Enao, yo tout menm fè tren. Tè a pa la. Aristide asire l ray yo, yo leve yo y al vann lòt kote. Jodi a se menm Jean Bertrand Aristide paske pa gen okenn jistis ki jije nèg ki pase nan leta ki mennen nou la a. Poze l kesyon, Aristide kanpe taba, l ap pale tankou sovè. Si Aristide pa t kraze lame Dayiti, èske ou panse nou t ap la a? Nou te ka gen pwoblèm, nou ka gen pwoblèm a lame. Se pa paske lame te bon, t ap bon. Sepandan, lame an pa t ap mennen nou la a. Timoun ki t ap travay minotri Dayiti yo, manman yo ak papa yo te pran swen yo, e pa la a yo t ap ye. Mwen k ap pale avèk nou an, se mwen ki te bay timoun Lafamitelavi avoka pou pouswiv Aristid wi. Wi vre, palem de timoun la fanmi se lavi yo kote yo sa yo devni yo te fini lekol eske lè yo fini prezidan metel nan inivè mete yo nan inivèsite la ban nou ti limyè sou sa. Apre lè nou reyini tout eleman. Li pale avèk blan yo. Li fè blan yo voye lajan pou timoun la fanmi se lavi yo Epil tou fon kot li pran kob la. Aristide detounen kob timoun yo. Pa gen youn nan timoun yo non k fè filo ki pa gen youn nan timoun la fami se lavi yo k fè filo non. Yon sèl ki te rive nan twazyèm se yon pè deyò k fè enfòmasyon ki edike yo. Chak kob yo voye sou non timoun yo Aristide detounen l wi. Ki sa? Epi ojoudwi il fè ledikasyon nan se peyi. Hey frèz e sè nou mele oh. Epi se Aristide sa jodia. Kob universite Aristide fè taba a. Se kob yo bay pou don epi li prann lal fè universite yo. Pal li fè universite prive l wi. Epi gde kote misye mennen nou. Epi jodia misye frekan arozan arogans kel genyen. San emou san iminite. San sajès. Pou ankouraje w epi w vini se nan phtk ou tonbe, ou tonbe nan ensekirite, ou tonbe nan lavalas, ou tonbe nan inite, ou tonbe nan pitit Desalin, sa vle di se son kanpay politik kòmsi se pa gradyasyon k ap regle vre. Serye. M konprann ke nou tout se vòlè n fòk nou youn pale de lòt pase nou damou ou konprann men o mwen bay timoun yo chans yo ala traka papa. Enko enko pa gon moun ki pou di Jeanbert Aristide gen enkonpatibilite a sa w vle di yo a sa w ap fè yo Aristide tout moun konnen w jodi a w annik moute sou entènèt ou rale sa tout nèg fè pa gen kote pou sou te dyab epi pou nèg fè w tounen Bondye. Ebyen se sak fè jodi a ou wè Ariel vin la li fèmen jistis la. Ou konn poukisa yo fèmen jistis la? Yap vòlè bato, yap vòlè tè, yap vòlè kay, yap deposede moun de byen yo, epi yo asire yo ou pa gen oken rekou, ou pa gen oken kote ou ka al pote plent epi asime l. Map di nou mesye dam, M di sa tout tan poum fini. Nou vle al nan syèl? Libète, lapè, sekirite se li k syèl pa nou. Kòman w vle al nan syèl pandan w pè mouri? Pa gen moun ki pral nan syèl vivan. Otan ke nou pè moun yo, y ap ogmante sa k ap fèt la. Ou pa wè Swadizan antre parantèz se do minis jistis ki la a, ou pa tande sa l di nou? Li di 1. Ame tèt nou pou nou defann tèt nou. 1 yo konnen yo pa ka defann tèt nou anfas nèg a gali l. Pase si jodi a m pran yon nèf imèt mete l sou mwen m pran lari, y ap arete m pou detansyon pou pò dam ilegal. Y ap arete m pou pò dam ilegal oubyen lapolis ap fizye m. Oubyen lapolis ap fè alyans a bandi yo Swa bandi yo fizye m ou menm li fizye m. Paske lalwa di kòman ou kapab pot zam. Minis la kanpe l di w defann tèt ou. Ou vin jwenn Jerenel Senatus. Konplisite, alyans nan menm nèg Vitelòm t ap site non yo. Jodi a, olye yo mande Ariel Henry, etan done lè Jovenel Moïse t ap mete 15 goud sou galon gaz, nou te bloke Jovenel paske n te di si Jovenel gen kòb gaz sa a, enben Jovenel pral fè devlopman avè l. An n anpeche Jovenel rantre 15 goud sou gaz la. Kounye a nou menm nou mete 400 konbyen goud sou gaz la. Nou pa mande, yo te di otomatikman yo moute gaz la, yo pral pran kòb sa pou yo mete sekirite pou lekòl, pou sesi, pou sela. Olye jodi a sosyete a mande Ariel Henry, sa w fè ak kòb ogmantasyon gaz sa a? Din pa, te gen 400 milyon dola ameriken ke yo te konn sibvansyone gaz la. Gouvènman sa a pa sibvansyone gaz la avèk 400 milyon dola sa a. Poukisa kòb sa a Pa al ranfòse lapolis. Poukisa kòb sa yo pa metel a dispozisyon lame a pou gen materyèl ak minisyon pou pèmèt stabilite, lapè, sekirite tounen? Yo pito ap kreye de sibtèfij, yo pito ap kreye de manèv, di yap moute komisyon pou fè maraton pou ranmase lajan pou bay lapolis ak lame. Kote kòb gaz la? Se sa pou nou mande leta. Kot kòb gaz la? Nou menm laprès nou te kouvri yo lè yo tap fè konferans la e pa vre? Lè yo te di kòb sa pral vini pou pèmèt yap moute gaz la pou yo ka jwenn kòb pou yo peye achte minisyon, achte mwayen pou fè sekirite, pou mete lapè. Wi m raple m. Minis planifikasyon an k te di sa pou konstri lekòl, lopital. Eeyy! Bagay nou pa ta ka ri frèzesè byeneme men nou oblije. Pa gen sekirite, fatra pa ranmase, pa gen twou k ap bouche, pa gen kouran, pa gen anyen. Epi, yo t ap kritike dola transfè, jodi a y ap ranmase tout. Pa gen okenn, men ou konn sa k bèl nan tout sa pou m fini, ki sa Ariel ap fè ak kòb la? Se ansanm de nèg sosyete sivil, pati politik ki te konn nan lari, ki te konn ap fè bri yo. Olye l pran kòb la pou l bouche tou pou pote revandikasyon, pou bay satisfaksyon a revandikasyon grefye sesi sela yo, ebyen kòb sa a li achte nou pap dòmi, li achte nou pap konplis, li achte Gedeon Jean, li achte Pierre Esperance, li achte Moïse Jean Charles, li achte tout moun epi ou wè gon silans total. Andre Michel, podyab. Andre Michel podyab jodia on chen mouri yo fout 8 jovenel voye touye on chen ti gwav jodia konbyen moun kap mouri konbyen asasina ti moun ap sot lè w gade sa kap pase lyankou sa kap pase petyonvil sa kap pase tòsèl sa kap pase pènye sa kap pase kafou sa kap pase nan diferant kwen nan peyi a. Pou sosyete a, atis yo ki te konn vin chak dimanch anba viyadik, kot atis yo? Kote King Kino? King Kino ann rele King, kot King Kino? Li nan pouvwa si li pa nan pouvwa enben yo antere menm jou a jovenel se senp se 2 bagay swa ou nan pouvwa oubyen ou antere menm jou a jovenel. M pa tande yo, on dirè yo jwenn lajan petro, yo jwenn tout bagay nèt, ou pa tande moun yo pa fè kwit. Tèt chaje, bagay yo anpil wi. Ki te nan tèt gwoup ki t ap denonse o wi Jovenel sesi Jovenel sela kote kote lòt yo kote nou pap dòmi kote nou pap konplis jodi a yo pat vle konplis de Jovenel Moïse ki t ap fefò pou mete dlo De Jovenel Moïse ki tap fè efò pou mete kouran. De Jovenel Moïse ki tap fè efò pou te fè wout Ansafolè. Men, yo pa konplis de Ariel Henry ki patisipe nan asasina Jovenel Moïse, ki pran pouvwa, epi ki mete nan tèt peyi a yon federasyon kriminèl ansasen, kounye a kap detounen tout lajan trezò piblik pou satisfè moun ki te di yo grangou, yo paka kenbe grangou a. Epi, jodi a, nou tout, laprès pale, près ekri, près televize, nou pa kesyone nèg yo, Ki jodi a vini avèk de fo strateji moute komisyon pou swadizan ranmase lajan pou bay lame a lapolis alòske y ap kite lajan Ariel ap ranmase a tout akolit yo nan men yo pwiske yo tout ap miltimilyonè chak swa yo dòmi nan otèl. Ayayayy. Chak swa dirijan mwen menm gen de kote m konnen yo te rete lè n al tcheke yo enfòmasyon se. Karibe, Montana, ekk. Bon, pou m pa site. Kinanm. Epi kounye a yo di nou fè maraton pou nou kraze lajan pou nou bay lapolis. Se pa vre. Epi konferans maten an, se te yon konferans, 1, pou nou te fè limyè sou pou non sèlman sipòte grefye yo, men mande aske yo pèmèt yon koulwa imanitè, paske gen de gwo krim k ap fèt la. Leta ap vòlè yon seri kay dyaspora. Y ap vòlè yon seri de pwopriyete. Imajine w pou Leta rantre nan vòlè bato. Ariel Henry mete avèk DGI, Conad, kwè ke li ka vòlè bato de sitwayen ke lajistis pa kondane, pa genyen okenn kondanasyon kont moun yo, epi kounye a yo konfiske bato moun yo, epi lè w al gade pou ki moun? Pou de moun ke lajistis ap pousuiv. Enben, se pou sa maten an, Ankò, nou fini pou nou lanse yon vibrant apèl bay tout moun anndan peyi a. Gade, ou pè mouri? Lè w pè mouri a, w ap mouri pi vit. An nou tout mete men nan yon veritab tèt ansanm pou n retire Ariel Henry ak tout ekip ansasen yo, paske tout bandi ou wè ki santi yo fò la, se paske yo kwè yo son eyan dwa nan pouvwa ki la. Vitelòm ap frape, paske Vitelòm di m te gon pil ansasen avè m, Nou patisipe nan tou yon prezidan, yo te dim mwen menm yo pral fèm majistra, kounya lè yo fin pran pouvwa yo estime mwen se kokorat mwen ye, yap tretem an kokorat, ebyen bap frape avèk yo. Men sa Vitelòm pa konprann se malè ak malèrèz ki pa gen anyen pou wè avèk li ke yap tape a. Sa vle di yo konn kote Ariel dòmi, yo konn kote yo ka jwenn yo, yo konn kote Andre Michel dòmi, yo konn kote Nenel Cassy dòmi, yo konn kote Vite Rony Colin ye, yo konn kote Majorie Michel ye, yo konn yo konn trè byen. Ki moun, nan ki moun yo te envesti? Ebyen, pou nou rezoud pwoblèm nan pèp ayisyen, fòk se nou k mete men nan pat la. E se poutèt sa m fini pou m lanse yon apèl, yon vibrant apèl, bay tout militè demobilize e remobilize nan fason pa nou, pa jan Ariel vle l la, men nan fason pa nou, Pou nou pote yon repons a sitiyasyon difisil ke pèp ayisyen ap fè fas la. Mèsi. Vwala medam matmwazèl se mesye ou tap tande deklarasyon Rose Monchon medam matmwazèl se mesye ensolit nou pou jounen jodia 2023 a ebyen gon fason moun kriye nan antèman ha gon fason moun kriye pou lanmò wouyy kenbem Zanmi madanm ki entan Wouyy gen bo epi gado Eske w wè kot kòripsyon an rive. Ma Andre Directrice ma Andre mouri la Wouyy kenbe m pye God bless you Mèt Wouyy kenbe m Wouyy kenbe m epi God bless you Pandan w di lòt la kenbe w epi w di moun nan telefòn nan God bless you. A la traka pou lave kay tè papa nan peyi sila. Frè se sè byen eme zak ensekirite kontinye ap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Yè 26 mas la bandi a zam kidnape pou pi piti 9 moun. Bandi sa yo ki tap sikile a bò 2 machin nan avni Kristòf ansanm avèk nan ri N pa lwen lokal yon inivèsite prive. Donk, youn nan de ajan k ap sekirize Inivèsite Teknoloji Ayiti pran plizyè bal nan moman li t ap eseye devye kidnapin nan yon dam ki ta pral asiste yon seremoni kolasyon diplòm nan inivèsite a. Rapidman, yo kouri avè l lopital e selon dènye enfòmasyon yo, eta sante l te vrèman kritik. Selon divès temwen, pami moun yo kidnape nan 2 ri sa yo, se nan seremoni ki tap fèt nan inivèsite a, yo tap vini. Map fè ou konnen Jean Dickens Toussaint ansanm avèk Abigail Toussaint. Se yon koup ayisyen ameriken ki tap viv Florida, yo kidnape Pòtoprens depi 18 mas nan moman yo tap vwayaje nan yon bis. Ravisè yo egzije yon total de 400 mil dola pou liberasyon yo. Yon zanmi fanmi an te akonpanye yo nan moman kidnapin nan frèzesè Bien-Aimé, bandi yo kanpe bis la yo mande pou ameriken ki nan bis la desann e sa w tande a yo ale ansanm avèk ni dam nan ni mesye a ansanm avèk zanmi ki te akonpanye yo selon yon sè viktim yo. Ebyen, ravisè yo mande 6 mil dola oparavan, yo bay lajan an. Aprè, yo pa libere moun yo men pito yo egzije yon total de 200 mil dola pa tèt. Frè se sè byeneme nan prizon sivil Kabarè a bagay la ekstrèmeman grav pou prizonyè yo pou yo pa mouri swaf se dlo douch yo oblije bwè. Genyen Chal Mikaela ki se yon fanm ki nan prizon depi 2019, reyisi gen yon telefòn li achte nan men yon polisye. Dam sa ki pa genyen nouvèl fanmi l depi divès semèn puiske ou konnen gang yo ap frape nan ozalantou prizon an. Donk fanmi prizonyè yo paka vin wè yo. Frèzesè byeneme, Lè pou prizonyè yo jwenn dlo pou yo bwè, se nan gwo difikilte, donk pou yo pa mouri, yo oblije ap bwè dlo dous. Selon yon polisyè k ap travay andedan prizon an depi plizyè ane li fè konnen, pou yo arive jwenn manje, donk frèzesè byeneme se vrèman vrèman difisil pandan dènye moman yo la. Dabitid lè otorite penitansye yo ap transpòte manje, kabarè yo bay an dènye yo pase Mibalè, Gonayiv, Senmak e lè yo ap retounen nan nò yo pase bay kabarè men jan gang yo ap frape donk se nan gwo difikilte pou manje arive jwenn prizonyè yo donk frè e sè byeneme dèfwa yo oblije chanje estrateji peye kamyonèt pou al chèche manje a men kounya la bagay yo on ti jan vrèman vrèman difisil pou yo frè e sè byeneme map fèw konnen. Jiska kounya a, bòfrè John Joël Joseph ki se Mèt Ikenson Edumé, pèsòn pa genyen nouvèl li. Ebyen, depi lendi pase, bandi te kidnape l nan Petyonvil. Maten an, frèzesè byeneme, genyen Mèt Jordel ki te debake nan RTVC pou anonse yon gwo manifestasyon ki ta pral fèt devan Ministè Lajistis pou mande jistis ansanm avèk liberasyon pou ansyen jij dekriye a ki se Ikenson Edumé pou plis detay, an nou swiv kòman manifestasyon an tap dewoule devan ministè lajistis. Nou an premye lye se avoka nou ye. Avoka se dènye ranpa e premye defansè de de la sosyete. Si avoka pa kanpe, sètadi peyi a pral fèmen. E kòm nou wè l rive lan faz limit, kote. Kle a deja lan men yo men kòm yo pako vewouye seri a, nou menm nou kanpe pou n rale kle a lan men yo. Paske nou rekonèt depi anviwon 10 an e ke sosyete nou an li fèmen. Tout pitit tè a ki ale lekòl, ki genyen konesans, jodi a yo pa ka travay bò biwo, men se ale Sendomeng, al koupe kann, al keyi tomat, Alòske se de cadres de la société yo ye. Se moun ki vin fè filozofi, se moun ki vin fè de twa inivèsite, paran yo fin envesti ladan yo, men jodi a, tout moun sa yo oblije ap kite peyi yo pou y al fè de travo trè di a lechèl entènasyonal. Jodi a nou kanpe pou nou di non, nou p ap aksepte. kesyon dejerans sa a. Nou di non! Nou pap dakò pou frè nou yo al peri lan Sendomeng, Chili, Brezil, Etazini. Jodi a nou vle pou nou gen yon lòt peyi. Nou mande sosyete sivil, nou mande tout gwoup sosyo. rejwenn nou nan mouvman sa a, paske se yon alèt jodi a nou bay pou evènman sa yo nou wè ki an liy k ap rive sou nou yo, nou bay yon alèt pou n anpeche ke yo kontinye. Depi an 2016, nou te genyen asis kriminèl avèk asistans jiri, konprann byen, epi yon seri de prizonye k ap koupi nan prizon, ap pase 5 an, 10 an, san yo pa parèt devan jij yo. Ok e pou tèt sa ke nou fè sitin nan pou leta si gen toujou kapab tande revandikasyon nou. Donk nou salye la près an liy e televise. Donk motif ki fè nou nan lari an se nou les avocats nou pa ka travay pisi ke nou gen kòlèg nou ki nan men de jèn yo mal itilize. Donk yo anme yo, yo fè yo vini yon kouch e e alò nan. nan sosyete a ke moun vin pè konprann ke pou m pa itilize yon mo fransè ke m itilize l konsa. Se ke nou menm antanke avoka, antanke fòs viv, youn nan manm fòs viv Site a Nasyon, nou revòlte fas a sitiyasyon kote peyi a ap travèse jodi a. Men lè nou konstate ke donk depi yon bon nonm de tan peyi a pa ap dirije, se ta pou yon ekip moun ki di yo responsab k ap touche. Ou fèt ak prensèz k ap jwi tout privilèj ke le pèp la ba yo, yo pa pran responsablite yo, e nou konstate depi byen dè tan ke lajistis an grèv, ke depi byen dè tan sistèm jistis la pa fonksyone, lè nou konstate ke pou anpil moun ke yo arete, swa ki nan gadavi, swa yo nan prizon, se dosye yo, yo rete an souprans kote yo ye a, lè nou konstate tou yo kidnape avoka. Ministè ap fonksyone e non sèlman sa tou e pase sou kote, on dirè avoka yo pèdi enspirasyon nan diskou yo pou yo di gang yo lache mèt la pou nou. Donk, frèz e sè byeneme, m ap poze tèt mwen kesyon, bò frè John Joel Joseph yo kidnape sa fè egzakteman 8 jou, èske se pa nan yon teritwa pèdi li ye? Ase yo ka Si yo pa janm tande li ka nan teritwa pèdi donk se minis jistis la ki te kapab ban nou plis detay sou dosye sa. Toujou nan sa ki gen awè ansanm avèk dosye ensekirite, genyen Bernato Leone kap eksplike kòman nèg ak zam yo pa rive idantifye vide kout bal sou li ansanm avèk yon lòt patizan pandan yo sou lanmè yo al peche pwason. Ebyen, atak sa a ki fèt sou yo, li menm li pèdi yon dwèt etandiske lòt pechè a pèdi yon grenn je li. Pou plis detay, an nou tande deklarasyon sitwayen sa a. Papa m se Bernato Leone, paske m se yon pechè, men aktyèlman m pwofesyonèl tou. Jeran menm te gen kou wi Matisan, bon m vin pèdi tout sa k te gen, m pa benefisye anyen. M konn fè lanmè, pafwa m leve m al nan lanmè, m al degaje m pou m bouske lavi a pou m pou m chache kòb manje a bay timoun mwen. Bon arive m al nan lanmè, m vin rive etan m ap peche konsa m pran ti bal ap deklannche sou mwen, m pran bal m pèdi dwèt mwen. Lòt mesye ki ta avè m nan vin an epè di je, e konsa sa pase nou menm bon. Yo voye m lopital, m pa gen aksè pou m al lopital, m rive San Fwontyè yo transfere m Dikini, men Dikini m te konn mache, kounye a menm vin pa gen kòb, m vin chita lakay mwen m pa ka al ankò. Bon li yon bout ki te koupe lan dwèt yon bout ki te koupe lan dwèt la men lè bout la te ret lan kannòt la lan ti bra fouye a e lè m rive lan lopital la yo fin opere m yo koupe rès sa. Pandan nap peche a ban nou plis detay kòman yo rive tire sou nou eske se moun nou idantifye si moun nou pa idantifye l, vè ki lè l te ye, pandan n ap peche, epi yo ouvè kout bal sou nou. Kòman sa te ye? Bon, nou kòmanse, n al nan lanmè vè minui. Bon, nou kòmanse ap peche bò palman konsa, e la n toujou fonksyone. N ap peche konsa, lè l pral fè senkè dimaten, nou santi bal ap ouvè, kout bal ap ouvè sou nou. Antouk n ap di e pechè, e kout bal ap ouvè, men n pa idantifye l. Ki moun direkteman ki ap tire jiskaske m arive, m arive pran bal nan men an, lòt nepè a menm arive pran yon bal plote l nan je, je a pete, men m pèdi dwèt la mwen menm. Se konsa sa ye. Ki jan nou te fè kite lanmè a piske lè nou pran bal la nou vole nan lanmè oubyen? Bon, sa k rive, nou avanse, nou pran, m naje m al nan fon lanmè. Sou pase si m mal atè mwen, m ka pèdi lavi m, Lili menm nou bouske vi m, nou antre nan mitan fon lanmè, ap tout nou rive lan fon lanmè, nou fè, nou fè, nou fon jan kanmenm, nou naje ri bra fouye a, nou vin atè kanmenm, n al lopital, kounye a m al san fontyè, san fontyè menm lè m rive san fontyè, san fontyè menm transfere m Dikini, transfere m Dikini. Koman ou santi w aprè t la? Eske w pa ka jwe l? Eske w santi l rèd? Pale nou anpe de li. Li rèd, li toujou rèd paske m pa fè terapi avè l. Li rèd, men an rèd. Lè m pa fè terapi avè l, kòd li lopital la m pa ale, menm medikaman m pa genyen pou m bwè nan kondisyon sa yo. E pou dòmi leswa, kòman sa ye? Lè m dòmi leswa, m toujou santi doulè a ladan l. M toujou santi doulè a ladan l, li mal pou m dòmi. Donk, frè e sè byeneme, ou kapab konprann, kit ou sou latè, kit ou sou lanmè, ebyen, ensekirite a pa sispann frape sitwayen pezib yo. Sitiyasyon an konplike nan Matisan. Nèg ame yo di rekreyasyon an fini. Dènye enfòmasyon ki arive jwenn nou, ebyen, chak bis k ap pase, gon kantite moun yo kidnape anndan bis yo, Pandan dènye moman yo la. M ap raple w sa fè plis pase yon semèn bandi a zam sou Matisan te kidnape yon ekip moun ki ta pral patisipe nan rara nan Leyogàn. Frè e sè byeneme byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo ka prete. Yon sòlda baz 400 marozo k ap esplike nan radyo kapital FM Koman yo aranje yo pou yo fè kidnapin. Bagay la grav. Tande pou kont ou. Moun ki nan gouvènman ladann eske nou gen tout sosyete anndan peyi a ladann? Apre tou sa deja gen kèk bagay nou paka ba ou, gen kèk sekrè nou paka ba ou, ou konprann, men kòm ou menm ou se yon moun ki fouye, wap jwenn kanpmenm. Mèsi se pou. Men poukisa ou renonse kounye an la? Non, depi m vin kwaz ansanm avèk ou jis ou fè m wè de seri de bagay, m oblije t kontan. Ok, eske pafwa lè nou kidnape moun nan, eske se madanm nou ki ba moun, fè manje ba moun yo? Non madanm nou pa rekonèt bagay sa. Sa vle di nou gen dwa gen lòt moun ki la k pou sèvi moun yo. Gen lòt moun ki la tou ki pou. Men menm moun ki sèvi moun yo, gen ladan yo se ti zanmi nou tou? Wi baz la aple zanmi, ou konprann, madanm nou pa oblije nan baz la. Pafwa si lapolis kwaze avèk nou epi gon mo nou di epi yo kite nou pase. Wi nou gen modpas la. Yo menm tou yo gen mod, yo konn modpas la nou menm tou nou konn modpas la. Ou konprann menm jan lapoli lè w kwaze avèk yon polisye li di w m son w papa ou konprann ou menm tou lè w kwaze ansanm avèk nou tou nou di w yon mo tou ou pa bezwen konnen. Ok. Sa vle di ke toujou gon polisye ansanm avèk nou. Sa se kesy sa se sa rete sekrè avèk nou menm Ok. pou pwoteje enstitisyon polisyèn nan. Ok men poukisa pafwa lè nou fin kidnape moun nan yo fin bay ranson an epi pafwa gen nan nou k touye moun nan poukisa nou fè sa? Sa pral depan. Eske se paske moun nan rekonèt nou? Wi wi sa pral depan sa pral depan tankou si moun nan konnen nou e pa fòm di w tankou nou menm tankou egzanp mwen menm e pa mwen menm ki vin sou moun nan non ou konprann mwen jwenn rapò Men lè moun nan vin kote m li di me tèl e tèl, ou konprann, kit ou bay kòb la kit ou pa bay li se fon lòt chemen. Yon lòt chemen. Konbyen tan ou te gentan gen nan kidnapin nan? Li te anpil. Li te anpil. Li te anpil. Ok, lè nou pran kòb sa yo, sa nou fè avèk kòb sa yo? N achte bal, nou fimen bòz, ou konprann, enpi nou gen plizyè lòt ti medam tou, ou wè sa m vle di w nan la, nou apre k ap ban nou sèvis, nou ba yo sèvis tou. Ok. Ok. Men nou gon kote lè nou fè kidnapin nan nou gon lòt moun ki anlè tèt nou nou ba yon kòb. E ou vle fèm pale humm ma baw repons lan a nou 2 men gen gwo bwa dèyè bannann nou nou pa piti Gen bwa dèyè bannann nou ok men ou pa egrèt a chak fwa ke lè ou tande afè kidnapin ou te ladann ou pa egrèt dèske ou pèdi som kòm sa yo dèske ou vin avèk mwen bò isi a. Non, sa fè m pa di m pa regrèt paske lavi m la, m ap viv toujou. Petèt si m te ladan l m te gendwa gentan mouri, si yo te gentan jwenn mwen tou, paske fò m di w nou pa senp tou. Yo di m ou te vòlò w te 65 nan baz 400 mawozo epi kòmandan te ba w 2 katouch nan pye m, m wè mak la nan pye w. Men poukisa w te vòlè M 14 lan, te 65? Non, M 14 lan e pa t vòlè, e pa t vòlè m te vòlè l non, nou fè l deyò. Nou pa t konnen l. Ann al fè yon kou deyò. Nou jwenn zam nan, l pa t konnen l. Nou te sere l. Ou konprann kounye a lè l vin konnen li te fè aksyon an. Lè yo di 400 mawozo a, gen 400 mawozo ladan l vrèman oubyen? Yon pakèt nèg mòn. Yon pakèt nèg mòn? Yo pa konn pale, vizaj yo enkorèk, bagay serye nèt. Men jiskaprezan ou pa yon nèg ki eklere tou non, ou se yon nèg mòn tou menm? Non, vizaj mwen k twonpe m sèlman. Ok, viza ou twonpe w. Ok. An sa vle di ke nan baz la nou konn kidnape moun, chèf gang nan pa konnen? Non, sa vle di gen de kou wal fè. Tankou lè gon gwo, yon gwo kou, yo bay chèf la lòd pou l fè. Li voye nou, men nou menm tou, an pasan nou gen dwa fè ti afè pa nou tou. Tankou si w vizite chèf la, ou wè nan al chache yon moun ki gen non. Nou vin ansanm avèk moun nan, men nou menm tou nou nan pandan nap pase tou nou tou fè ti acha pa nou, sa vle di moun sa gen dwa ban nou 30 mil apa, on 40 mil apa, san chèf la pa konnen. Ok. Men pafwa lè nap kidnape moun lan lari a, nou pa konn sote sou fanmi nou, nou te ale poun te pran, nou fè eskiz oubyen nou pran n? Non, nan bagay sa pa gen eskiz. Kèlkeswa moun nan nou pran n. Kèlkeswa moun nan wi. Ok Ok Men mwen pafwa nou konn gen kagoul lè nap kidnape moun poukisa nou met kagoul la. Nou gen tout bagay nèt Nou gen tout bagay depi lè fini tou e te lontan bagay kagoul la kounya sa vizaj nu ou wè nou menm ki vin pran w. Nan baz la konbyen gwo zam ki te gen ladann? Anpil anpil fòm wè m te kite baz la ansanm avèk e nan dènye kagezon nou te resevwa nou te gen 35 trevò. M43 M14 M4 pa konte Nou pa sèvi a Uzi ankò zam sa twò fèb Ti 12 tou nou pa sèvi a bagay sa yo pa tire twò lwen Ou konprann epi nou te gen Kadash a zam sa Men poukisa mwen se toujou bèl machin nou itilize pou n fè kidnapin nan? O wi nou menm se yon pakèt moun pwòp nou ye Kidnapin pa fèt nan vye machin Kòman machin nan pral fè kouri Se machin ki an sante pou gen Ok Men kè nou pa janm fè nou mal? Non nou pa gen kè nou menm. Nou ae kè. Nou ae kè. E sa pran nou pran nenpòt moun. Dakò. Frères et sœurs bien-aimé si chen rakonte w rèv li ou pap mache nan nwit donk dosye kidnapin sa a donk sa nap imajine bi li pi plis pase sa. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal frè se sè byeneme m pral montre w kòman politisyen nan peyi dayiti vòlè lajan. Lè gon ti kòb ki la pou fon bagay nan peyi ya pou fè devlopman men kòman yo fina ti kòb la ann gade pou n wè wi ay ti kòb la yo vini yo pran l yo goute oo li gen bon gou oo m ka pran lòt yo pap gentan sispèk mwen oo ban m pran de oo ban m distrè m toujou oo fò m ta tounen bagay la bon bagay la bon. A e konsa epi li tou tounen lala li tou leve bòl la lale e konsa nèg yo vòlè o regade ankò frè se sè byen eme men e pa ou k te mete wi ou pran ay kès leta li tounen nyam nyam ok de moso sa bon m pa bezwen pran ankò a tounen tounen frè se sè li tou leve kès la lale Epi aprè, se li menm ankò ki pral fè rapò sou la kòripsyon. E konsa bagay la ye? Osi senp! Antouka, jan m toujou renmen di l, Ayiti dictature, la perle des Antilles, Ayiti demokrasi, la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete, qui vivra verra, qui mourra cacara, Mwen diw mèsi paske w tap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale map kitew nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwotejew baw lavi ak lasante bonjour bonswa tout moun non pa mwen se Fouco e nap kwaze nan yon lòt video au revoir à la prochaine demen maten 9 è.